ki fè peyi a mal pou n pote boure lakay yo pou n fè yo konprann sitiyasyon n ap viv jounen jodi a se pou nou tout nou pa ka antre lakay nou mwen menm m pa ka antre lakay mwen chak kay mwen peye m demisyone paske bandi ap chèche m phtk baz marali abitan mwen konnen m bezwen moun asasine m men mwen di m gason m ap kanpe nan batay jiskobou e m di lavi m lavi pitit m. paske Ayiti son peyi ki difisil men ou ka pran ti tan pou konprann peyi a men ou ka pran tan pou konprann li wi paske ou konn sak rive jan Ayiti prale la m gen enpresyon gen anpil ayisyen ki aksepte ke se kòmkwa se nòmal se la règle nou ka viv konsa. Non. M pa kwè ke se konsa n ta sipoze viv. Ti la a, nou fenk kare nan sitiyasyon konplike. Paske, ban m di nou yon ti bagay. Se pou m ka rive sou videyo k ap tounen sou ekran la a. Yèswa, yo asasine yon gwo militan. Si te gen solidarite jodi a Petyonvil te sipoze leve lòk. Se sa map di nou an wi. Nou pa konsyan, nou pa konsyan de eta nou. Fòm di nou. Ou wè si nou te konsyan. Aprè lasasina 2 se gran militan patnè sa wap gade la devan la men misye sou ekran m pral talè m pral fè nou wè tout imaj li misye ki la nèg ou wè ka manchèt nan menl lan misye yo asasine misye a plizyè bal yè swa a petyonvil nan zòn natcom nan sin te konsyan pat gen blofè pat gen sousou nan mitan nou jodi a petyonvil tap leve lòk. Paske zanmi sa misye pran prizon. Yo mete yon bann akizasyon sou do l. Pa lontan la gen yon nèg ki voye enfòmasyon sou misye di misye gad ou wè nèg sa li te nan prizon li nan gang chen mechan ebyen kounya l nan lari. Se pa vre. Se pouvwa te mete tout dosye sa sou do misye. Misye nètman opoze avèk chen mechan. Dayè chen mechan se alye je nèf e misye ap denonse pouvwa ki pouvwa je nèf. Pouvwa mete akizasyon sou misye kòm nèg ki se yon pil detay pou yo fè misye fè yon pakèt tan prizon. Misye te fè pati lis prizonye politik yo a lepòk Arnel Belizaire te anndan prizon. Wi Arnel Belizaire. Antouka. Sa di tout lè. Andre Michel lè sa l potko de lotre kote tout lè Andre Michel Mèt Arnel Remy Caleb Jean Baptiste Lorenel Louis pou m site sa yo sèlman Mèt Maisonneuvre etc Antoine Maisonneuvre tout lè sa yo t ap defann sitwayen sa tou ki t anndan prizon. Misye rele Jean Denis Joseph ke nap gade sou ekran an ki a manchèt nan menl. Pa gen ankenn mouvman kap fèt Petyonvil pou misye pa la. Misye pran plizyè bal deja nan kad mouvman sa yo. Nèg Ti Grèg yo nan 95 debake kote misye te fon, te rete. Misye te tèlman rive nan yon sitiyasyon konplike, se kèlke zanmi ki kolekte ansanm ki al fèmen yon ti kay pou misye sou Petyonvil la. Nèg yo debake kay misye nan nwit, yo pete kout bal. Misye pase pa dèyè l chape pou li l ale. Misye te oblije al pran refij li sou Okay, e ta sanble se moun Okay li ye. Misye viktim plizyè fwa. Misye kontinye ap batay paske l kwè Ayiti ka chanje. Ebyen yèswa yo egzekite misye. Men, nou pa la pou n akize pèsòn. Sepandan, m pral ba nou enfòmasyon Èske n sonje avanyè la Magalie Habitant te pase yon move moman nan kad manifestasyon ki te fèt? premye moun yo te pwente du doigt se te misye. E youn nan erè ke misye fè ki grav, misye ale nan yon emisyon, m kwè se te Matin Débat, e misye parèt kòm si li asime, alò li di li pa frape Magalie, men li asime ke. sa ki fèt sou Magalie Habitant. E si w al gade emisyon sa, m kwè l te fèt 28 oubyen 29 septanm, m pa sonje men, m kwè an septanm ke l te fèt. Eske an septanm? Non m pa kwè. Se avan yè la. Men, yon emisyon, e avan yè la, mwa pase yo la l te fèt, nan ki mwa n ye la nou an, an oktòb, out septanm, mwen an septanm, m kwè 28 ou 29 septanm li te fèt. Wap gade menm nan kòmantè yo tout lè misye ap pale yo deja di ke misye son nèg ki pral mouri ou wè nan ki eta n rive ou wè nan ki eta n rive sa vle di ke yo di ke jan misye ap pale a li pral mouri. E moun yo site dirèkteman Magalie Habitant. Alò kòmantè moun yo t ap fè pas pa rapò ak jan misye t ap pale. Misye di ke Magalie Habitant ap menase l e lavi l, lavi fanmi l sou kont Magalie Habitant. E m t ap tande misye maten an, mwen di ke gen bagay misye di men se kòrèk, se bagay ke m repete. Kòman w imajine ke nou di nou vle peyi a chanje? M di n gen twòp sousou nan mitan n nou p ap sòti e se sa k fè Ayiti eta l ye a. Se pou m ka rive la m fè tout istwa sa, m di n Ayiti pa t konsa non. Men youn nan rezon fondamantal Ayiti konsa a, se pa gen tan kouri di e blan e pa blan non. Se nou Ayisyen ki met Ayiti kote li ye a wi. Gen twòp sousou nan mitan n, twòp moun grangou. Depi w visye w pa ka batay. Kareman, gen ti visye k ap joure moun la pou Magalie Habitant wi. paske yo panse l gen kòb. Men yo pa yo pa reflechi sou kantite aksyon madanm nan poze nan peyi a. Lè m gade m wè manifestasyon kiyès ki ladan l Magalie Habitant kè m sote paske m te di sa gen moun ki panse e blag men son verite m ap bay. Lè gen militan ki kouri al atake Magalie men gen dwa se pè yo pè. Paske yo di ki Magalie Habitant? E pa dam sa tal pran kidnapè yo Gran Ravin nan? Wi se li wi. Ou wè fanm sa? Se li t la? Oh Jezikri. Kè yo sote. Paske lè militan gade l di kiyès ki la Magalie Habitant ki Magalie Habitant wi sa t al chèche 2 dominiken yo te kidnape avèk ti nèg la nan gran ravin nan men ti lapli pa gen pwoblèm gen dwa gon lòt militan ki parèt epi l di kiyès ki la ou pa konn Magalie Habitant ki Magalie Habitant a fi sa ou sonje non l te site lè mèsenè yo te vini nan peyi an machin li t al transpòte mèsenè. Machin Magalie Habitant kap transpòte mèsenè. Pa gen pwoblèm. A de wè tout sa, militan gen kè l gen dwa ap sote jiskaprezan, li di oh Magalie men madanm sa fè atansyon chèf la. Sa poko anyen. Lè l gade l wè kiyès ki bò kote l, Magalie, ki Magalie Habitant? Magalie Habitant, dam sa w sonje komisè Lafontan blofè te rele anba a epi olye l prezante se G9 k al reprezante pou li? Ou pa tande? Kidonk si se marenn G9, marenn G9 di oh se dam sa k la? Dam enstans konsène a wi. Aaann pa kite l la. Dam sal paka vin nan mitan nou la vin rele ou aba kidnaping sa e sou blòf li ye. Tande byen wi se tout bagay sa yo wi. Se tout koze sa yo moun yo ap panse. Magalie ap wi Magalie e li wi. Sa w wè komisè a te rele epi li imilye komisè a. Epi se G9 k al reprezante pou li. E sa k pi dwòl lan, ou sonje gon ti jenn gason Site Solèy ki te oze ap vin gen bagay kou bagay, ou sonje ti dam, ti nèg sa tou ki te vin kanpe anfas Martine epi yo egzekite l? Yè, moun sa yo atansyon pa antre la. Ok. Epi gon lòt militan lè l gade l wè Magalie, li di ki Magalie? Di waw. M di bon, Magalie Habitant. Se pa dam sa pandan prezidan an mouri epi lè yo ap kouri chèche kolonbyen chèche moun epi se lakay madanm nan yo al antre pou l di an li pat la li pat nan kay la li di li te kite kay la o men nèg sa yo la lontan ou di w gen 3 mwa ou pat nan kay men nèg sa yo la depi 5 6 mwa nan peyi a kòman fè se la yo vini kòman yo fè konn kay la kite sa. M pap rantre la. Sa vle di yo ke gen yon pakèt rezon ki kapab fè yon militan gen dout oubyen l pa alèz lòske l wè se Magalie Habitant ki bò kote l. Epi tou, Magalie Habitant ki te chèf la, zanmi Martelly etc. Ki te, ke Jovenel te mete kòm direktris SMCRS, ou konprann? Epi kounya ou wè se menm Magalie Habitant ki vin nan lari, sa di menm moun tèt kale ki vin nan lari kap denonse tèt kale o pouvwa. Yo wè sa se demagoji. Pa gen pwoblèm. E sa k fè wap wè ke moun yo nan lari yo vini, yo vin kritike Magalie. Se pa paske ou pral di mwen tout moun gen dwa, tout moun gen dwa, men se pa menm moun kap fèn pase mizè ka vin pran pòz kriye ankò nan doulè n. Se sou blòf. E dimansyon sa n pa genyen wi. M pa nan blòf a moun, se swa w sa oubyen w pa sa. Kòmsi on moun ka vin pa, e kòm se on moun ki man, on lougawou t manje pitit ou wi. Epi kounye a premye moun ki pete rèl se lougawou a. Kounye a ou menm w aksepte l, o paske w janti monchè, analiz ou a panche, ou pa ka ap gade on bò, paske w blofè. M pa nan vòlò ak moun, m di n sa, m pa nan gang ak moun. Se jan bagay la ye a, e konsa pou m di w li. Sa di, prezans Magalie deja deranje militan nan lari a, vrè militan depi ou pa nan vòlò, ou pa nan kou, ou pa sou blòf. Kòman, bon se yo menm ki kraze peyi a, se yo menm k ap ankouraje gang nan peyi a, se yo menm k ap rele gang pou manifeste etc. Epi se yo menm ki pral manifeste kont gang. Se pa sou blòf yo ye? Epi ou menm ou dakò l vre, ou bagay, ou bagay. Non, nou pa ka fè sa. Nou pap janm dakò avè m, pa bezwen dakò avè m non plis. M ap jis di n on verite ke ou pa ta renmen tande. Paske ou konn sa k kraze Ayiti se twòp sitirans, twòp tolerans, twòp kase fèy kouvri sa paske se entèl. Eben ekoute, lajistis kapab tou senpleman asime responsabilite l. Se pa mwen k pral di sa k pase a kisa l ye, sepandan, byen avan Jean Denis te mouri l te pale. Paske se petèt avantaj sa a misye genyen, l pale avan l mouri. Gen moun ki pa gen chans pale. Men misye avan yo asasine l li te pale. E m pral fè n tande sa l te di. E m pral fè n tande. Misye te pale? Bon m wè si m a fè n tande misye sa l te di paske l te pale. Donk si l te pale e ofinal bagay yo chanje, fò n gade sa k pase. Paske jenn gason sa a, Jean Denis, misye ki fè prizon, pandan yo mete misye nan prizon, s on nèg ki pran plizyè bal, ke e jodi a la a, misye li te la l pa la ankò. Fò n chèche konnen rezon fondamantal la. Bon, nou pa la pou n di, pou n konnen kiyès ki koupab, kiyès ki kiyès. Se lajistis ki kapab deside. E si ta gen yon ankèt k ap mennen serye, m ba w garanti ke, m ba w garanti ke si gen yon ankèt k ap mennen, Gen bagay ke nap konnen. Ban m gade kisa misye te di la a. Ban m gade m wè. Kote misye?